Jèn gason sa wap gade a la li touye pwòp sèl. Sa a se yon trajèdi ki pase nan zòn Las Americas nan Santo Domingo, nan Repiblik Dominikèn. Ebyen jèn gason sa nap gade a la ki arive touye pwòp sèl. Gen anpil moun kap poze tèt yo kesyon, bon kòman yo fè fè yon jèn gason konsa arive touye pwòp sèl? E ki pwoblèm ki te ka mennen yo jiske la a pou l ta rive asasine pwòp sèl? Tandiske se li menm ki ta dwe la pou pwoteje pwòp sè l fas avèk lòt moun, men se li menm ki rive asasine l. Ebyen n ap di w ke jèn gason sa li menm li la tou pou li pran anviwon 30 an prizon pou zak sa ke li komèt la. Men, pa bliye ke sè sa li mouri nèt. E manman sa pèdi 2 pitit. Paske, youn pral fè yon nonb de tan nan prizon e lòt la li pa gen espwa pou li re wè l ankò. Si premye fwa ou nan chèn sa make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo ke nou gen pou nou lage yo. Ebyen jan ou tande l nan tit la, jèn gason sa li menm li arive asasinen pwòp sè l. Jèn gason sa se yon enfliyansè tiktok ki gen anviwon 19 mil moun kap swiv li. Wap poze tèt ou kesyon poukisa li arive touye pwòp sè l? Ebyen, daprè yon sous ke nou ka fè konfyans, yo fè nou konnen ke se te yon diskisyon ki te genyen paske sè a sere dwòg li. Ta sanble li menm li se yon moun ki abitye pran dwòg, daprè sa nou tande. Men yo di ke sè a sere dwòg li, E sa ta sanble sa a pete yon diskisyon. Se sa ki fè, li arive sasinen sè a avèk plizyè kout kouto. E jan nou tande a, polis nan Repiblik Dominikèn mete lapat sou li. E li riske pran 30 an prizon. Ou menm kap gad video sa, dim kisa ou panse? Kisa k fè yon frè arive touye pwòp sè l? E nap di eske se pa mond lan ki rive nan bout li? Paske gen de bagay trajik kap pase e sitou nou menm ayisyen nou sibi anpil. Kite kòmantè pa w la pou dim kisa ou panse. Mèsi paske ou te gad video a de kòmansman jiska lafen. Babay rendevwa pou yon lòt video.